Alò e nou toujou nan nò peyi a, nan Milo kote ke senatè Moïse Jean Charles, ansyen kandida a la prezidans, li menm li pral lanse, bay kou danvwa jodi a e koup Moïse Jean Charles, se 23 èm edisyon ki ap fèt nan park, raple m non park la senatè? Parc Resigné de Barrière Bâton. Donk se jodi a kou danvwa. Alò nou gen avèk nou senatè a, nou pral fè yon ti pale avè l sou konpetisyon sila a. Senatè, 23 zièm edisyon koup Jean Charles Moïse, ki sekrè lonjevite sa senatè? Sa vle di anpil pou nou. M kwè M wè pandan plizyè fwa chanpyona a fèt, yo gen anpil ajanten, yo fè, yo pran koup la. Nou kraze ekip la pou sa. Nou pa ka ap fè yon chanpyona epi se ekip katye nou, se li k ap pran koup la chak fwa. Nou kraze ekip la. Malgre yo depanse anpil mwayen pou sa. Dezyèmman, si w pa jwenn kolaborasyon, ou pa ka fè sa. Twazyèmman, gwo moso a! Laprès. Se sa k fè m kwè, avan menm m kòmanse pa ba nou detay yo, m pa t ka kòmanse emisyon sa a oubyen entèvyou sa ansanm avèk nou pou m pa salye pdg Garry Pierre Paul Charles. Nèg sa a, ke bon tan ke move tan, lè y ap demantle nou, li toujou vin avèk verite yo. Epi sa prè ennan dezan yo di Garry te gen rezon e Moïse te gen rezon. Nou konnen difikilte ki gen nan peyi an. Lè Scoop depeche yon ekip teknisyen, jounalis pou kouvri chanpyona a e pou fè moun viv sa k ap pase o nivo Milo, patikilyèman Bay Abatan. Pandan 23 lane w ap òganize yon chanpyona, se pa jwèt timoun sa ye. E Se pa sèlman òganize sèlman non, se nan nan tèm oubyen nan kad pwogrè chanpyona a fè. Son chanpyona m te fè pou moun katye a, granmoun katye a ki te kòmanse avèk 500 dola ayisyen wi. Ekip chanpyòn nan te gen 500 dola. Vis chanpyòn nan te gen 250 dola ayisyen. Gon seri de pèsonaj nan zòn nan ki renmen foutbòl anpil. Epi fò m di w tou mwen menm m tèlman renmen foutbòl yo rele m bwè dlo l. Tèlman m te renmen jwe boul, tèlman m renmen foutbòl. Soup wa fè m pale tout koze wi. M kwè se fò n te fè ti ri sa a paske foutbòl la se fèypley, pa vre? Jisteman. Kounye a ki sa k pase? Chak ane, moun zòn nan kotize lajan, yo ogmante anvlòp la. Li te rive yon lè di mil goud, apre l ven mil goud, apre l senkant mil goud, apre l san mil goud, apre l desan mil goud, apre li vin rive katreven mil. Anvlòp yo monte chak ane. Ane dènè lan, li te senksan mil goud pou ekip chanpyòn nan. Ane sa a, nou te di n ap mande ekip yo pou yo peye plis lajan. Chak ekip peye. 35 mil goud. E nou te di n ap fè enskripsyon, men nou poko ap chwazi ekip. M di ekip ki vle patisipe, yo pral peye labank, y ap pote fich lan bay lig la. Monchè gen plis ke 50 ekip ki al depoze kòb pote ba lig la. Epi, finalman nou chwazi 32 ekip. Se 32 ekip k ap patisipe la. E ou konn sa k fè nou plezi? Se pa sèlman Nou gen anpil tan depi n ap fè chanpyona la non. Se nan tèm pwogrè. E se pa sèlman foutbòl k ap dewoule la non. Aspè ekonomik yo tou. Gen moun ki soti Okap vin enstale yo anndan teren an pou yo vann. E fò m di w byen, gen de match ki gen la a, menm si moun yo plen bwat yo genyen pou vann bwason, pate, vyann fwi, yo fini wi. Sa vle di, nou fè. Koup mo Jean Charles tounen yon veritab enstitisyon. Enstitisyon sa a, nou pa ka an oken ka, jodi a pou n jwe avè l. Sa ki enteresan, se lemond ki pral la a. Pa egzanp, m wè gen, tankou yè m ap pran avyon, gen de moun ki vin pale avè m nan awopò, gen senk moun ki soti Doubay. Lè moun nan soti Doubay, yon grenn moun konn ap peye 3 mil. Konbyen dola meriken pou pi piti pou rive pou rive Miami? Pou yo pran avyon ankò soti Miami rive Pòtoprens oubyen Okap Ayisyen? Lè yo fini pou yo desann nan otèl men nan otèl sa map pale la gen nan yo ki la lè yo fini pou yo lwe machin pou ouvèti chanpyona la e kon ouvèti an fini apre yon semèn yo pral pran avyon tounen ankò lè final pou yo retounen an Ayiti ankò sa vle di m vin dekouvri moun yo pran Chanpyona koup Moy Jan Chal la tankou son bagay ki pou yo wè m pral di yon koze la Digicel wè m pa ka pè di l Digicel Natcom yo fè tout sa yo konn tout sa yo konnen pou yo sponsorize chanpyona a pou nou nou pa dakò nou pa dakò paske m konnen depi m di Digicel wi jou match final lan oubyen ouvèti chanpyona lan yo pral dekore teren an an Digicel nou pa dakò sa e. Fò m di w byen, gen anpil moun klas mwayèn ki kontribye pou chanpyona a fèt. Jodi an, sa ki fè nou plezi, se Scoop ki prezan. E m kwè Scoop prezan plizyè fwa wi, men ane sa a, prezans nou vrèman enpòtan. Se ane sa a nou bay pi gwo anvlòp lan, e se ane sa a, m pa konn si nou wè anplè bagay lan, tout moun t ap tann chanpyona lan. E nou tout wè l wè tankou s on fèt chanpèt nan final lan mezanmi Gary Pierre Paul Charles mare senti w nou menm tou mare senti nou tou wi final la prezans nou enpòtan paske nan final lan pral gen djaz ki pral jwe e non sèlman sa nan final lan pral gen kous. Ou wè yo dekoupe an nwa e wouj. Ou wè l politik, li kiltirèl, li ideyoloji tou. Lè m mete nwa e wouj la, e pa pa aza m mete l. Li vle di yon bagay. E ou pral wè drapo nwa e wouj lan tou pral ise. Tout sa yo vle di yon bagay. M pa bezwen detay yo non Scoop. Men, nou gran timoun n a konprann. Ok. Alò, Senatè, yè nou te gen chans pale avèk prezidan komite ki ap òganize chanpyona a. Nan ti echanj nou te gen avèk li, li di nou ke lè chanpyona a t ap kòmanse, alò li t ap eksplike nou jenèz non koup Jean Charles Moïse la, li di nou lè chanpyona a t ap kòmanse, li frape tèt li pasi pala, li pa jwenn moun pou ta kontribye pou ta bay ekip chanpyòn epi vis chanpyòn nan prim. Li di men imedyatman li te frape pòt ou, ou te reponn, Li di se konsa non koup Moise Jean Charles la li menm li pral vini. Mentnan, kisa ki te motive w akonpanye jèn sa yo nan òganizasyon aktivite sa? Non sèlman yo menm, men te gen yon seri de pèsonaj nan zòn nan, nou te rele yo notab zòn nan. Men anpil nan yo mouri kounye a. Yo te reyini, yo di, Pou sa m fè pou foutbòl nan zòn nan? M kwè m te gen 14 an, te gen yon ekip foutbòl nan zòn nan. Bon, lè w gen yon balon foutbòl lontan se yon gwo bagay. Lè ekip la fin antrene, se mwen bay sere balon an lakay mwen. Sa vle di wè disiplin. Depi lè w timoun gen de bagay pou w genyen kòm disiplin lakay ou. E moun nan zòn nan te konfye m ekip lan. Moun nan zòn nan te konfye m balon. Moun nan zòn nan te kotize lajan, yo pote lajan ban m pou m kapab fè deplasman avèk ekip lan, achte inifòm, fè tout bagay avèk ekip la. Answit, n al patisipe nan tout chanpyona. Menm nou te konn jwe ti poto anpil, nou te konn jwe demi nan ti poto. Nou toujou pran koup. Pou tout rezon sa moun nan zòn nan di, Gon teren foutbòl, teren sa w wè la a. Pandan peyizan yo pran tè an. Mwen m pa te pran tè pou m di tè pa m. M te goumen pou m te retire yon moso tè m fè yon teren foutbòl. Se sa k fè, moun nan zòn nan di, pou tout sa m fè pou yo nan foutbòl, y ap fè yon chanpyona ki rele Moise Jean Charles. Se yon bagay ki apèn kòmanse. Yo te frape anpil pòt pou jwenn mwayen. pou te kapab fè finanse chanpyona la. Yo pat jwenn. Alòske wè jodi an, gade volim moun k ap vini, gwo antrepriz k ap vini pou yo sponzorize chan koup Moyiz Janchal. Gras a volonte nou, lè m touche lajan, lè m te majistra, m toujou mete yon senkant goudon kote. Pase m pa, m pap tann se lè Abit lan sifle kout siflè final lan, epi kote lajan pou n peye ekip yo nou pa genyen. M te toujou fè sa. M konn prèske pran yon mwa pou m konekte lajan an pou koup Moïse Jean Charles wi. E nan sans sa a, moun yo te òganize yo nan zòn nan, yo fè koup Moïse Jean Charles, yo te gen difikilte vre avè l odebi. Ebyen de swit swit, nou kenbe nou kenbe, finalman anpil moun ki lòtbò wap wè ou pral nan teren an ou pral wè volim dyaspo ou pral wè moun abiye de tout fason la a gen moun ki pral mete vès sou yo gen moun ki pral mete mayo gen moun ki pral mete pantalon e mpa bezwen di tout bagay sa vle di ou pral wè tout kalite moun tout kategori ou pral wè moun nwè ou pral wè milat ou pral wè blan la bon gen blan ki konn vini la Ou pa dwe dirijan tout klèb yo la paske yo vin veye ki jwè k bon pou yo pran pou klèb yo. Fò m di w tou, chanpyona sa bay anpil jwè k al jwe nan lòt klèb yo paske lè n ap jwe, n ap fè chanpyona lan, tout dirijan klèb yo, gen dirijan klèb ki konn soti Pòtoprens, yo vin la pou yo wè ki jwè ki genyen bòn pèfòmans epi pou yo pran yo mete nan klèb yo. An gwo, m sonje sa gen twazan, Ki te konn bay pi gwo mwayen pase nou, men tout kraze. Tout kraze. Men nou gon jan nou fè l, mete disiplin, m pa kite, bon, nou fon bagay. Abit ki pral abite chanpyona la, se tout abit ki abite chanpyona nasyonal la wi. Pa gon abit ki pral abite match yo, ke se pa yon abit ki konn abite match nasyonal yo. Pou ki sa? Abit kapab kraze yon chanpyona nan men ou. Sa vle di, pou n fè yon bon bagay, fò nou menm nou chwazi ki moun ki pou ede nou fè l. Mwen panse an gwo, se yon veritab viktwa. E foutbòl la tou, ou wè foutbòl, depi ou konprann foutbòl, ou ka dirije yon peyi. M ap repale w kòman. Depi ou konprann foutbòl, ou ka fè politik. M pral di w poukisa. Si pèp konprann foutbòl, moun yo renmen foutbòl men m pa kwè yo fin sezi sa k foutbòl la. Depi w konprann foutbòl, ou sezi sa k nan foutbòl, l ap pote limyè pou ou nan yon pakèt bagay. Pa egzanp, foutbòl la gen fair play. N ok? Foutbòl la gen fair play ladan, e pa sa? Ebyen si tout moun mete tèt yo ansanm nan peyi an peyi ap mache wi. Justement nap rive la Sénateur e alò ou di nou anpil li sou kesyon chanpyona a e men kounya an nou pale yon ti kras de peyi a alò chanpyona fè pati de peyi a tou men an nou pale yon ti kras de peyi a sèdènye tan Sénateur e peyi a ap fè fas avèk yon kriz enòm Yon kriz nou kab di ki miltidimansyonèl. Yon kriz ki ekonomik, ki politik, ki sekiritè, alò nou di l deja yon kriz ki miltidimansyonèl. Metenan, jodi a Senatè, pèp ayisyen an gen difikilte menm pou l jwenn kichòy pou l mete nan chodyè lakay li. Yon sitiyasyon konsa antanke. yon moun k ap fè politik, antanke ansyen senatè, antanke yon moun ki aspire a vin dirije peyi a kòm prezidan. Sa di w kisa? M kwè gen de bagay m ap di la, m konn di yo nan mikwo Gary Pierre Paul Charles depi kat senkan, m konn ap di yo depi sizan, depi setan, depi uitan. M te di yon lè pèp ayisyen nou pral kriye. E nou pap kriye dlo non, nou pral kriye san. Gen de bagay m te anonse sou le plan ekonomik, pwoblèm dola, m di men sa k pral rive pwoblèm gaz. M te menm di yon lè nou pral bezwen gaz pou nou mete nan lopital yo nou pap genyen. Jan m wè jesyon peyi an t ap fèt la sou Mateli. Lè yo te ouvè sikisal bank la anndan Palè Nasyonal, Banque de la République d'Haïti, lè m te denonse sa, lè m te denonse sa, gen moun ki pa t konprann. Kesyon ensekirite, m te di, nou pral rive yon kote, se pou gen madanm, fò gen zam, pou gen lajan fò gen zam, paske se zam ki pral pale nan peyi an. Lè m te di bagay sa yo, m pa te di an tanke yon moun ki novis an politik. Dayè se sa menm m fè politik, politik pa m nan se anonse sa k ap vini pou 2 rezon, pou moun k ap dirije a pou l konnen sa pou l fè e pou pèp la tou si moun k ap dirije a pa pran responsablite pou pèp la leve kanpe. Malerezman pèp la tande men anpil moun ki gen notoryete nan peyi an, ki gen gwo vwa se yo k pa vle tande nou e. Yo gagote travay nou tap fè yo. Jodi an, ou wè tout moun ap mande tranzisyon. E m pral pwofite sou ekran televizyon Scoop FM pou m pale avèk lemonn, pou m pale avèk peyi a. Ou wè, te gen yon lè moun t konn di, èske ou pa kwè Moyiz Janchal dakò ak Jovenel? Non m pa dakò ak Jovenel Moyiz. Sèl bagay, m te anonse l. Sa k ap vini, e m te kanpe anfas li. Men lè m gade ki moun ki vin antre nan mouvman m ap fè a, m di, ee, nou pran pèp Ayisyen, nou pa ladan ankò. Enben jodi a m wè rezilta a. Dezyèmman, ann pran jodi a, ensekirite, gran Sid lan, ke w pran Grandans, ke w pran Sid, ke w pran Nip, ke w pran Sidès, bloke! Pòtoprens tèt anba, Kwadèboukè tèt anba, fè ogmante, diri monte, farin monte, tout bagay monte nèt! Ensekirite a jeneralize, peyi an pap dije jodi a. Men, ou pa ka fè politik san w pa konnen kote w prale epi w tonbe kou wap kouri tout jounen an, ou pa ka fè sa. Se tankou M la a, epi l fè minwi. M pa konnen wout lan, epi minwi bare m. M pa ka pete kouri pou m ap kouri yon limyè, yon machin san limyè non. Fò m kanpe pou m tann lijou, pou m wè ki kote pou m pase. Lè Ariel monte, gen de moun ki di yo pa tande m pale. Jounalis Krazik di m pa pale yo, olye yo di m, Moïse, kòman w te fè anonse sa k ap vini yo men yo rive vre? Yo prefe ap poze yon seri de kesyon aloske mwen menm m pa fon politik ki mache avek ipokrizi, m pa fon politik po fig, m pa fon politik vwazen ki tiye pitit on moun. Sa m vle di pa la, neg la ap manje fig lan, l ap mache nan lari an, po fig lan li fin manje grenn fig lan, li pran po fig lan li lage l atè nan lari an. On moun ap pase. Pye moun nan glise sou po fig lan, moun nan tonbe, pye l kase, menm nèg ki lage po fig lan atè an, se li k pran moun nan mennen l lopital, epi yo di pa gen bon nèg konsa. Men se li k lage po fig lan. Dezyèmman, kouman w vle pou yon moun vin tiye pitit ou, vwazen w, pitit la mouri, premye moun ki vin kriye nan lakou lakay ou, premye moun ki vin pote poud kafe pou ou, premye moun ki vin rele anmwe, Se moun ki tiye pitit ou a. M pa fè politik sa a. Sa m vle di pa la. M fon politik prevantiv. Politik prevantiv m fè an, se pou anonse peyi an, anonse dirijan yo. Pwoblèm dola. Ebyen, depi lè m te nan sena a. Pwoblèm fon petwokaribe. Pwoblèm dola. Lè bato zam vini Senmak, m leve kanpe. M di men sa k pral rive. Gon gwoup senatè, se yo k t ap sipòte bagay sa yo. Yo konbat mwen! Jodi an, ou wè se yo k ap rele anmwe men ensekirite, ensekirite. M pa okipe moun sa yo. Ebyen, nan kafou nou ye la a, ki fè w anmwe men m poko te rive sou Aryèl? Gen twa rezon pou sa. Premye rezon an, an n pran Montana, an n pran Pèn, an n pran Fout, an n pran sa n rele Akò Aryèl, tout sa yo, Yo pa te vize anyen. Se sèlman yon sistèm ekonomik ki rive nan limit li epi ki pral eklate avèk yon entènasyonal menm manti yo pa ka ban nou jodi ankò. Yo ban nou twòp manti. Entènasyonal lan, sektè ekonomik lan di nou men yo genyen 300 mil kay ki sou, ki nan bato ki sou lanmè k ap vini. Epi ou konn sa k fè m mal? Menm moun ki pase sou ban lekòl yo di wi kay yo ap vini wè. Se sektè, e pa moun nan ki di l ap wè non, se sektè ekonomik lan pou wè. Finalman, nou rive nan yon kafou la a, peyi an kraze. Men lè m gade Montana, m gade Montana, m wè gen sektè ekonomik lan ki la a. M wè Magali kòm on deni, m pa gen pwoblèm avè l non, on bagay pèsonèl men fò m esplike bagay la pou moun yo konprann. M wè l gen yon frèt Jan ki se konsiltan sektè ekonomik nan epi m wè gen yon seri de eleman otou de li. M gade, m wè Lavalas prezan. E pa baz Lavalas la non, on gwoup elit Lavalas ki otou de Aristide. M gade, m wè aa la. M di, hum! M pa gen plas m la. Si n kite moun sa yo pran pouvwa, sistèm nan pral renouvle sou nou. Nan, y ap ban nou sèlman ennan pouvwa e y ap pran senkan, yo pral mete nou nan menm sitiyasyon sa a. Pou m evite bagay sa a, m di fò m fin elimine Montana, apre pou m rive sou Ariel, pase nou te mande Ariel ban nou sekirite, ban nou CEP. Poukisa m te di sa? Fò m evite yon kaskad de gouvèneman. Fò m evite yon gouvènman tranzisyon ki pral monte ankò. E depi gen gouvènman tranzisyon, pa gen oken peyi k ap ede w, pa gen oken peyi k ap gen akò avè w, paske mond lan chanje. Tout koperasyon w genyen, ke l peyi oksidantal yo, ke l peyi sid yo, fòk gon palman ki ratifye l. Depi pa gen eleksyon, moun yo ap toujou nan mizè e pa gen okenn desizyon yon gouvènman pwovizwa ka fè la a. Moun yo, pa kite yo ban nou manti. Gen moun ki ka pa dakò avè m lè m bay verite, men apre yon nonb de tan yo wè l. Kòm m wè Ariel pa ban nou sekirite, li pa ban nou sa n rele yon CEP, Se sa k fè m pral leve kanpe mwen menm. Men, avan m te leve kanpe nan Kwayèl, m pa t ap leve kanpe nan Kwayèl san Montana pa t tonbe. Pase je tayèl Montana te gentan an bòn pozisyon, li t ap monte. E si Montana monte mwen m antrave, m t ap antrave anba aa, m ap, m t ap antrave anba elit ki bò kote Aristide, m t ap antrave avèk elit ekonomik lan. Fout! Fout reprezante Bill Clinton dirèkteman. Fout pa reprezante Biden non. Fout reprezante Exactement Bill Clinton. El pa vini pou lot bagay? Son ansyen prezidan yo vle tounen avel anndan peyi a poul vin prezidan anko. Poukisa? Pou plizyè rezon. Son sistem ekonomik ki jodi an frajil. Yo pa konn kisa pou yo fè. Yo bezwen kenbe monopol yo. Yo bezwen kenbe tout sa yo genyen nan men yo. E kounye a yap wè si yo te ka renouvle sistem nan. Se pou sa yo fout vini pou yo kapab fon kou. Kou sa kisa li ye? Yo di Nou pap fè eleksyon pou tout vani pye gwo zote a al vote pou nou sa yo al vote yo di 44 moun pral vote pou 11 milyon 900 mil abitan sa se bagay 1810 1815 yo bagay lontan men jodi a jan moun sa yo eklere lontan pa te jèn pa te gen jèn gason kon ou ki te ka vin isi vin moun yo eklere kounye a jèn yo eklere. Ou pa ka vini jodi a pou di moun yo pral ba yo yon pouvwa ou pli kapab non. Lontan ou te ka fè l. Pat gen kominikasyon, pat gen rezo sosyo. Jodi a tout moun konprann tout moun. Ou te ka bay yon pouvwa ou pli kapab. Pouvwa ou pli kapab la, li te toujou egziste lontan ou sonje, antre pati liberal e pati nasyonal. Pati nasyonal Li di e tout moun ki pou vote pou yo chwazi yon prezidan. Pati Liberal di non m pa nan bagay va ba va ni pye vote. Mesye, se nou ki entelektyèl, se nou ki gen mwayen ekonomik nan men nou, ann anni nou, nou vote pou yo. Epi se sa ke yo te di w, 44 moun pral vote Montana. Nou konbat sa. Sa pa mache, y al tonbe sou Privè. Nou konbat li. M pa bezwen avanse nou rakonte lòt bagay la yo te vle mete l, pou m pa fè twòp deran nan peyi a. Ebyen monchè, Loksidan pa konn ki sa pou l fè. E ki sa yo di kounye a? Yo di y ap eseye mete yon gouvèneman atravè yon lòt tranzisyon pou kat senkan. M gen tan m p ap ka kenbe kat senkan ankò. Monan m yo grangou. Anpil nan yo pa ka kenbe ankò, yo viktim. Gen nan yo ki lopital, gen nan yo tou soulye yo chire, E sa k fè w wè m te ekri anpil lide? M te ekri Prezidan Aristide. M di Prezidan Aristide, kòman nou ye vye nèg? Monchè, jan m wè bagay la, m wè patizan w yo ak soulye chire, patizan nou ki nan prizon, k ap mouri grangou, lopital jeneral, lopital jistis yo k ap ayisyen, moun ki nan faktori, moun k ap travay nan Leta, m wè ekonomis k ap fè taksi moto nan lari an, anpil jèn ki kouri kite peyi an, grangou ap tiye yo lòtbò, y ap sekle nan jaden. M di, monchè, an n fè yon inite nou pou n sove Ayiti. Si nou fè sa, Y ap pran nou kòm de konpatriyòt responsab. Men si n pa fè sa, lè n mouri, y ap konsidere nou kòm de idyo. Li di, Pa nan politik. Ebyen papa, li di, pa nan politik. Si nèg la di w li pa nan politik, ou pa ka fòse l. Epi se gade m gade, apre yon semèn edmi m wè Prezidan Aristide resevwa Madam Lalin, m wè l resevwa anbasadè fransè. An nou pa, an nou poze lòt kesyon. Pa gen lòt kesyon ankò. An, men, ok, n ap tounen sou. Defann sou pye. Apre m fin ouvè chanpyona a la, m gentan wè Montana pa ka pase, m gentan wè Privert pa ka pase, m gentan wè dènye sa ou te lve a pa ka pase, monchè nou pral fè yon leve kanpe nan peyi an. Ou konn poukisa? M te pè yon kaskad de gouvèneman, m te wè si pa gen eleksyon ki fèt, si pa gen sekirite, moun yo pral mouri ak grangou, lavi chè pral ogmante, paske pou moun rezoud sa ki la a, fòk yon gouvènman ki gen yon sètèn lejitimite. Si yon gouvènman pa gen lejitimite, yon prezidan pa gen lejitimite, li pa ka rezoud sa ki la a. Monchè, m t ap tann pou sa te rive la a, pou n te wè si n te ka pran pouvwa pou n sove peyi an. Monchè, jan m wè bagay la ye la a, m santi Ariel gen yon seri de gwoup moun ki bò kote l ki pa renmen eleksyon. E tranzisyon m wè yo renmen. Paske yo pa ka genyen nan eleksyon. M wè y ap fè kòken mètdam avè nou. M sispèk sa. Epi gen yon gwoup moun tou, se tranzisyon. Depi w tande moun nan tou tranzisyon, konnen se moun ki pa dakò eleksyon, men yo pa ka genyen nan eleksyon, men yo bezwen yon pouvwa tranzisyon. Epi m gade, bèf la pa ka bay lèt ankò non papa. Kisa bèf la, m wè se san l ap bay kounye a. Monchè se pou sa m pa t vle leve kanpe men yo pa ban nou tout sa nou bezwen yo, leve kanpe a pral fèt. Alò senatè ou fè yon gwo anons la, ou anonse ke nan jou k ap vini yo pral leve kanpe kont Ariel Henry. Men gen anpil moun ki avan menm anons sa te denonse silans Moise Jean Charles E pa rapò ak gouvènans Ariel Henry, èske nou kapab di deklarasyon w fè jodi a son repons a kategori moun sa yo? Epi lòt kesyon n ap poze w, èske, paske gen de rimè k ap kouri nan lari a, èske Moïse Jean Charles gen de minis nan gouvènman sa a? Trè byen. M byen kontan sou ekran televizyon pou m tou klarifye bagay sa yo. Politik pa gen aza ladan. Ou wè m pa ka rete la epi m di Bon desizyon! W ap echwe. M wè yon seri de lidè anonse manifestasyon nan tout peyi an. Gen de kote ale m wè se 50 moun, se 60 moun. M pa ka rive nan tranp sa a. Desizyon tèt chod. Ki sa k pase? Lè Jovenel Moïse te prezidan, m te fristre, m te fache jan yo te pran eleksyon ba Jovenel Moïse. Men m pa te pete kouri nan lari a, pa se Jovenel Moïse yo bay pouvwa a pou m di men sa m al fè, m leve kanpe. Non, m pa ka fè sa konsa non. Ou wè sa m te fè? M di m ba Jovenel Moïse 100 jou. 100 jou a, se yon 100 jou de gras pou wè ki sa nèg la ap fè. Lè m gade 100 jou pase Jovenel Moïse pa fè anyen, m kwè nou sonje jan moun ap poze m kesyon yo. Se pa sèlman yon jounalis spòtif ou ye non, ou antre 2. Sa vle di, mwen gen yon gran dimansyon konprann reyalite a. Ebyen monchè, pèp ayisyen an, m te ekri Jovenel Moïse avan m te leve kanpe apre 100 jou wi. M ekri l yon lèt, m di Jovenel Moïse, Men, m te, m te, m te batize tit lèt m te ekri lan Les 17 faux pas de Jovenel Moïse. M pa konn si nou bliye. Ou te nan Sena a, ou te konn wè wi. Ok. Les 17 faux pas de Jovenel Moïse. Pou yo pa di se foli, pou yo pa di se rayisman, m ekri l fòmèlman. Lè l pa tande! m kòmanse fè sitin anndan peyi a. Lè l pa tande, m kòmanse fè rasanbleman. Finalman li pa tande, m di bon n ap fè manifestasyon. E se konsa m te pran lari an, mobilize tout peyi a. Jodi a, Ariel fenk monte. M gade Montana. M gade Privert. Privert te prezidan, gon siklòn ki pase nan gran sid peyi a. Lèm gade boujwa bon se de moun èd, tòl, diri, farin, mwen m te di m pa bezwen bay sa m al jwenn 3 peyi ki banm èd pou Ayiti. Men yo di ap pase pa gouvèneman an. Olye privè bay èd yo pou m di men sa m fè, la lage yo nan pak endistri la tout senatè depite vole tout. Monchè m vin dekouvri jan sitiyasyon ye la a, m te pou fè bay Ariel yon delè. Poukisa delè a? Mobilize! M wè se Montana k pral monte. Mobilize! Ariel tonbe se Privè k t ap monte. Mobilize! Ariel tonbe, m wè ki prezidan Clinton avèk sektè ekonomik ta pral mete prezidan. Epi yonn nan yo p ap kite m pase nan eleksyon. E gen yonn, tout moun konnen pwoblèm m avè l. M te nan pati politik li mete m deyò. Bon si nèg sa prezidan, kote m t ap jan m ka pase la? Bon si nèg sa te prezidan men m pase, menm nan eleksyon m pa ta prale non. Monchè pou tout rezon sa m te di banm fon ti tan. M fin netralize sektè sa yo e sak fè kounya m wè bagay la klè. M wè Ariel gen volonte pou l kenbe pouvwa a. Ariel gen volonte pou l kapab kontinye kenbe lavi chè a. Li gen volonte pou l kontinye kenbe ensekirite an. M pa gen lòt chwa pèp ayisyen. Se pa fòt pa m. M pale, lè m te pale trou di nò, Lè m te pale Kap Ayisyen nan gwo rasanbleman m te fè, m te mande l ban nou sekirite, ban nou CEP, e m te di, Ariel, lejitimite w gen an l fèb, ou pap ka pran desizyon pou Ayiti. Se eleksyon k pou fèt, men pou ban nou eleksyon an, ban nou sekirite avan! Bon, m pa jwenn sekirite, m pa jwenn eleksyon, e sa k fè w wè nou pale kounye a, E mobilizasyon yo pral kòmanse. Men m pa te ka tankou yon moun fou, non m pa ka fè l konsa. E okontrè, moun k ap di sa yo, gen de jounalis ki di m sa, se moman sa m t ap di rive anndan peyi an. Poukisa pa di, Mon Je Chal, kòman bagay sa yo t anonse a fè rive? E ki sa k gen? Ki sa k pou fèt nan moman an? Moun sa yo k ap di sa tou se batay elektoral. Batay elektoral, kounye a, Ann pase nan koze, yo di m gen minis nan gouvènman an, yo di Listz Kitèl. Listz Kitèl pa te minis enteryè sèlman non, li te minis jistis tou. Men! Ann wè ki moun ki Listz Kitèl. Li te patisipe nan ekri Vlib Blan Jan Bètran Aristid la. Sa bò 1. Li te sou-direktè nan pak endistriyèl lan. Sa bò 2. Li te Sou direktè nan pak endisyèl Karakòl la, sa bò 3 sou Mateli wi. Li te konseye pwensipal Preval 2 manda. Li te nan kabinè Jout. Li te nan kabinè Klod Jozèf. Sa bò anpil pòs papa. Men menm men ki te mete Kitèl nan tout gouvènman Mateli a, nan tout gouvènman Jovenel Moïse la, men se men sa la. Men an la. Men an ki abitye mete la, men an la toujou wi. Oh! Jan m wè l anmwe pou lajan fon petrokaribe an, m ta gen minis jistis nan men m teke m t ap kòmanse poze kesyon, an m bezwen jistis pou Jovenel Moïse, yo ta ban nou minis jistis, m teke m ta poze kesyon. Jan gen de moun ki rayi m anndan peyi an, yo t ap kite Moïse Jean Charles mete minis jistis la? Eleksyon, jan minis de lenteyè jwe yon gwo wòl nan afè eleksyon, Menm moun sa yo ki gen gouvènman sa yo ki mete Ariel la yo tap kite sa pou nou? Yo pa tap kite Eskize m Yo pa tap kite sa pou nou Sa vle di Ou ap wè tou Scoop Gade ki kalite moun kap di sa Gade ki moun yo ye On pakèt moun ki fini Moun sa yo se moun Se lèdmi m kap di l Ki lèdmi? E pa moun sa yo m konnen an Nou mande Moun sa yo pa kesyone nou sou sa moun sa yo ap di paske se moun ki fini nan sosyete an e map pral di yon koze tou Scoop anpil fwa m gade ki moun ki di sa yo le fè ke m pa nan dròg tan kouwè yo m pa nan bay zam tan kouwè yo m pa nan kòripsyon tan kouwè yo m pa nan lajan ona tan kouwè yo m pa nan lajan fòmatokaribe tan kouwè yo. Yap chèche yon bagay pou sal vizaj nou. Men pèp ayisyen an gran timoun, yo konnen byen yo konnen mal. Alò senatè, ou nou wè ke nan demach ou a ou kritike Ariel Henry ki li menm pa pran dispozisyon pou konbat ensekirite ak lavichè nan peyi a e ou denonse tou veleite Ariel Henry pou kenbe pouvwa a. Epi nan diferant entèvansyon w fè, pa sèlman nan mikwo nou la, nan diferant entèvansyon w fè, ou montre ke ou favorab a la teni dè eleksyon pou kapab genyen de moun ki lejitim. Vwala, a la teni dè eleksyon pou kapab gen de moun ki lejitim nan tèt peyi a. Èske kondisyon yo, daprè ou menm, yo favorab a lòganizasyon dè eleksyon? Ou di mwens èske jodi a Moïse Jean Charles prè pou l al nan eleksyon jan sa ye nan peyi a la? Nou bezwen moun yo ka sikile anndan peyi a. Ban e bay sekirite. Depi yo fin bay sekirite, m pa bezwen konnen èske se dyab k ap fè l. Nou pa bezwen konnen ki moun k ap fè l, paske nou pitit Desalin, nou ka afwonte tout moun. Sa yo te fè nou premye fwa yo pa ka fè nou li ankò. Ou wè jodi an, ou wè sa m fè? E pa sèlman eleksyon an non. M prese. M gen tan gen yon antant avèk yon pakèt peyi. E antant sa yo, se antant ki enteresan. Ou wè akò avèk Larisi te gen nan palman an ki pa t vle ka pase a, mwen m ap fè l pase. Son bèl akò ki di lap ede lapolis nasyonal, yap ban nou bous pou tout jèn yo, yap ede nou eksplwate min, yap ban nou materyèl pou konbat dezas natirèl yo, yap eseye akonpaye nou, yap ede nou mete gon polis pwofesyonèl, yap ede nou gon lame, mwen m batize lame Jean-Jacques Dessalines nan, sa se yonn. Dezyèmman, gen de peyi m wè map bezwen gaz la, Ou wè lè Jovenel Moïse te vote kont Venezuela m wè nan pral gon limit nan pral gon pwoblèm avèk Venezuela m pa konn si w sonje sa non mwen m pran avyon pandan moun t ameriken te di moun pale Venezuela mwen m ale m al mande padon nan non pèp ayisyen an paske m konnen nap bezwen Venezuela ou wè depi kilè m te wè Maduro tap enpòtan ò ameriken te mete kòb sou tèt Maduro pou yo arete l 25 milyon dola epi jodi a wè Maduro lap resevwa ameriken yo sa di se Se jodi a wè Madoulo enpòtan wi. Omwen m te gentan wè! Nou pral soti nan mond inipolè e nou pral rive nan mond miltipolè. M pa konn si w konprann sa non. Yo pa t wè sa, mwen m te wè l. M te wè sa. E lefèke m te wè sa, jodi an, sa fè nou konfòtab. Jodi an, Sa mete nou nan bòn pozisyon pou n pale avèk anpil peyi. E jodi a, w ap wè m gentan ranje koze m avèk Venezyela, m ranje koze m avèk Larisi, m ranje koze m avèk Lachin, m ranje koze m avèk Kiba, m ranje koze m avèk Se vre Nikaragwa se yon nèg de goch ki la men m poko ranje koze m avè l. Bolivi! Evo Morales gon se li ki se li ki chanpyon nan kesyon gaz e pwopàn yo. Òmwè, Kòman Gras Papa nou jwenn ti anndan peyi an or si ou pa gen ou pa ou pa ka fè manje. Poum soulaje sitwayen ayisyen yo, m gentan antann avèk Evo Morales pou li ban mwen prèske gratis pou nou sove ayisyen yo. E wap wè tou nal kole Ayiti avèk Lafrik. M pa konn si ou okonde sa m ale Lafrik, m ale anpil kote paske Lafrik tèlman enpòtan pou nou. Se pi gwo moso nan batay map mennen lè nou deside kole Ayiti avèk Lafrik paske nou son zèl de Lafrik ki tonbe an Amerik. Avèk fòs yo mete w e ou ka pran desizyon, desizyon ki pral defann entegrite, dignite, souverènte nou e nou pral chèche sa n rele kòm pèp otodetèminasyon nou. E sa k fè w wè m ap batay nan kad yon koperasyon Sid-Sid, menm ka nan kad jeyopolitik m ap pale avèk gwo peyi yo tou. E jodi an tou, si m kite Dominiken, se yo ki antre nan kesyon mond miltipolè lan, Dola a vin pa mèt mond lan jodi an, enben monchè m gade si yo kapab kontinye ban nou manje. Pou tout rezon sa yo, nou di nou pa ka nan ke kamyonèt lan, e m gade pa gen oken gouvènman pwovizwa ki ka fè anyen pou Ayiti la a. Se gouvènman ki gen lejitimite. Se pou tèt sa m mande sekirite E Konsèy Elektoral. Se pou sa m mande sa. Men a pou tèt mwen pèsonèlman. Ok. Alò, e Senatè lòt kesyon n ap poze w, n ap toujou rete nan menm chapit la. Talè ou sot ap pale, ou di ke w te ekri prezidan, ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide, kote ke ou te di l ann eseye met tèt nou ansanm pou gade kouman n kapab retire peyi a nan twou li ye a. Nan menm chapit eleksyon, èske jodi a E nou ka espere, pa egzanp, nou pral wè yon Moise Jean Charles ki fè 2 alyans pou rive nan tèt peyi a, 2 alyans avèk 2 pèsonalite, notamman Martine Moïse. Èske nou ka espere yon bagay konsa? E m p ap opine de Martine. M konnen si yon opinyon ap vini avèk yon lòt kesyon, m konn ki kesyon. M p ap opine de Martine, men m pral fè anpil alyans. Le fè ke Jean Bart Aristide gen yon akò avèk Entènasyonal la pou pati pa l la pa rive sou pouvwa, men gen mouvans lavalas la, anpil dirijan yo m pral fè alyans avèk yo. E menm si yo pa dakò, m pral chèche wè yo. E gen anpil lòt estrikti politik tou sou teren an, m pral chèche fè alyans avèk yo. Paske nou pa fè yon bagay pou nou, se pou peyi an n ap fè l. E m vin dekouvri tou. Men m poko rive la. M poko rive la Scoop. La a ou tande m te mande padon si m te fè yon moun ki te si m te fè yon moun yon bagay ki mal e m padone tou yon moun tou si yo te fè yon bagay ki mal paske m fè sa pou Ayiti nou vle parèt gran divizyon nou fè tout tan nou ap goumen n ap divize antre nou nou pa jwenn solisyon fò n chèche solisyon an jodi a monchè jodi an kisa m bezwen m bezwen yon antant politik ou wè m ekri bon Scoop! M pale avèk Linde, Linde Balthazar wi. M reyini avè l. M di Linde, si n pa si n pa t vole eleksyon si n pa t vole eleksyon nan men m, peyi a pa t ap rive nan sa l ye la a. Monchè n bliye sa. Ann pale ki sa k ka fèt la a. Monchè, ensekirite a, yon grenn moun pa ka rezoud li. Se nou tout ansanm ki pou rezoud li. M wè Edgar Leblanc. M wè Eric Jean Baptiste. M wè pifò wi. E m pral kontinye wè toujou. Epi apre nou pral fè yon woumble. M pran desizyon sa a sitou se lè m soti nan peyi Rwanda. Epi m wè kouman Wonder soti a zero pou yo rive la jodi a. Se te yon antant yo te gen yo. Men fò m di w byen lè n reyini antre nou, nou pap ka pale de pati politik. Yon sèl bagay ki pral sou leta pi sèl Ayiti. Sa ka rive gen nan nou ki fè yon alyans politik pou elektoral pou pi devan. Men nou poko la. Nou poko la. Alò senatè e pou n fèmen chapit sa, e ou sot di l ou fè yon vire won nan divès peyi e sitou peyi de goch yo epi ou rive an Afrik. Hein we van afrik kote ou chita pale avek de lidè de dirijan afriken e ki yo menm te nan sitiyasyon ki sanble ou di mwens ki se ki similè avek sitiyasyon nap viv jounen jodi a e anpil nan yo yo rive soti nan gouf sa eske si moyiz janchal ta rive sou pouvwa a eske ou panse kalke hein kalke demanch peyi sa yo menm yo te yo te yo te fè pou rive kote yo ye jodi a? Èske ou panse kalkil nan peyi a pou pou soti Ayiti nan sa l ye jodi a? Pre premye bagay fò m di Ayisyen yo, gwoup Rwandè ki retire Rwanda a zewo e ki mete l nan nivo sa a, e yo pran retrèt yo, anpil nan yo pran retrèt e yo di m, Se pa sa yo t aprann anndan inivèsite ki ba Rwanda jodi a. Yo di, inivèsite a te akonpaye yo. Inivèsite a ba yo konesans. Men se pratik teren an ki montre s ki sa pou yo fè paske gen nan yo ki te etidye nan anpil gwo peyi, lè yo kòmanse aplike sa inivèsite a te ba yo sanpousan, yo fè echèk. Men yo pran anpil tan, yo eseye, yo eseye, epi yo jwenn yon seri de fòmil. Fòmil pou lajistis, fòmil pou ekonomi, fòmil pou pou sekirite, sekirite alimantè, sekirite sosyal. E yo di tou, yo jwenn fòmil pou sante, yo jwenn fòmil pou koperasyon. E sa kwè Rwanda ou pa ka di ni yon peyi goch ni yon peyi dwat. Yo di gen nan yo ki dwat, gen nan yo ki goch men yo ouvè peyi an. San pa monte, san pa mete ideoloji yo devan. Se eksperyans yo. Monchè, sa ki travay nan aspè finansye, sa ki travay nan komè, nan kesyon dwàn, nan kesyon tout, tout domèn yo, se yon gwo nouvèl. Anpil nan yo ki pran retrèt, yo pral pran wout vin Ayiti. M kwè apeprè yon kenzèn. pou yo vin travay avèk nou. E sa k fè Rwandè yo di depi se Ayisyen yo pa bezwen viza pou antre lakay yo. Yo konsidere Ayiti anpil. Sa vle di, non sèlman yo mande nou pou n voye moun lakay yo vin eksperimante yo, men yo menm tou ap voye teknisyen ban nou ki pran retrèt yo. Se yon bon bagay, e se si nan diferan domèn. Epi tou, fò m di Ayisyen yo, Moïse Jean Charles, m chanje politik la. Politik movèz gouvènans, politik ki chita sou vyolans, sou manti, sou mansonj, politik ki chita sou kòripsyon an, m pa kwè l ka fè anyen pou Ayiti. Jodi a, m ap pwonnen yon politik de dyalòg, m ap pwonnen yon politik d'ouverture. Map pote yon politik ki ka pote bonne gouvernance. Map pote yon politik ki ka mete sitwayen an konfyans e ki ka ini peyi a. Se sa map pote la jodi a. E fòm di w byen, nou Moïse Jean Charles depi w wè m, m vle di yon bagay. M gon kilti politik. M gen ide e wè Te gen yon moun ki te popilè anndan peyi a tankou a mwen menm, Jean Bart Aristide. Li te, li te popilè anpil. Men wè l rive sou pouvwa li pa ka dirije, li pa ka, li pa ka devlope peyi a. E pa fòt pa l. Ou pa ka rayi l pou sa. Pou ki sa? Li te gen volonte an, men li pa t gen yon kilti politik. Li pa t gen yon politik piblik nan sante. Li pa t gen yon politik piblik nan edikasyon. Li pa t gen yon politik piblik nan ekonomi. Li pa t gen yon politik piblik nan, nan sekirite alimantè, sekirite sosyal. Li pa t gen yon politik piblik Nan kesyon desantralizasyon, li pa t gon politik piblik nan anviwònman, li pa t gon politik piblik nan sa, sa vle di, lefètke li pa t gon politik piblik epi li rive anndan palè nasyonal, li pa konn ki sen pou l rele. Ou wè l li menm an opozisyon avèk pwòp gouvènman l. Si n wè tèl bagay pa fè se minis yo, ou pa bezwen fè sa, e pa fòt pa l. Li pa konn si pou l monte, si pou l desann pase li menm wont sitwayen yo. Li menm ap di mezanmi sa yo vwe m la sa m pral fè? Mwen m pa vle tonbe nan sa. E se kòm pran anpil tan, m konprann politik lan, nou fòme tèt nou, jodi an, ou wè m, m soti Milo. Abitasyon kote ou wè teren foutbòl lan, se la m soti. Epi ou wè lemonn respekte nou, y ap envite nou. E jodi a, m santi m fyè kòman ide nou, mo nou pase nan Konsèy Sekirite Nasyonzini an. M pral di w kòman. Gen de fwa m pale, m di moun yo, Gen tel bagay ki pa ka fèt. E pa si m gen yon rasirans wi. M rasire m. Lè m di sa, se paske gen de peyi ki lye a nou, anpil fwa mande nou dekri sitiyasyon peyi Dayiti an pou yo, e nou pran teknisyen ki otou de nou, nou dekri sitiyasyon nou voye ba yo. E nou di men rekòmandasyon yo. Sa fè, w ap wè nan ka sa a, gen anpil lòt peyi ki pa dakò avè m, yo blije tande m. Yo blije tande m, e m pa ka pè di sa tou. M poko ka bay non peyi yo. M ap anonse Ayisyen yo, gen peyi ki mande nou rankont, n ap gade pou n wè si n ap fè rankont yo. O moman opòten, n ap gentan di yo ki seri de peyi. Senatè, alò nou pral fini puiske lè a li kòmanse vrèman, vrèman avanse. Nou pral fini, vwala. E, men gen de kestyon, nou pa ka fini ti antrevi sa a san nou pa poze yo. E, Senatè, Moyiz Jancha, e, Jovnèl Moyiz alò, Li mouri asasinen lakay li nan dat 7 jiyè 2021. 7 jiyè 2022 t sot pase la fè 1 an. E nou wè ankèt la, l ap pyetine. Ou gon reyaksyon sou sa senatè? Wi. Menm si Ariel, menm si Martine chita nan tribinal yo, yo paka bay Jovenel Moïse jistis. Yo pa kapab. Sistèm nan fò. Dezyèmman, yon prezidan de la Repiblik, ke l te lejitim, ke l pa t lejitim, e pa de moun ki ka leve yon bon maten yo pou yo al tiye l non. Hey! Yon prezidan gen sekirite otou de li, devan kay li, lakay li, lakou lakay li, epi ou ta rantre konsa w al tiye l, ou pa kapab monchè. Sa vle di, gen men ki fò! ki nan elimine Jovenel Moise. E m wè lahèn pase nan asasina Jovenel Moise. Zye pete, kase men, kase pye, se pa ti bagay. Ou wè jodi a, m ap di pèp ayisyen an, se sèl nou si nou pran pouvwa nou ka ba Jovenel Moise jistis, fanmi li jistis. Men sa m wè la a, moun Jovenel Moise yo pa bezwen atann yo ka jwenn jistis jodi a. Yo pa kapab. Men tou, m gen yon kesyon m ap poze. Poukisa gen de moun ki prezidan, yo fè tout tenten nan peyi an, le fèt ke yo soti Petyonvil, yo pa asasinen yo, yo pa ba yo koudeta. Men poukisa se prezidan ki soti nan pwovens, poukisa, oubyen anba lavil, oubyen sou Dèlma, oubyen anba lavil Pòtoprens, se yo ki toujou viktim. Nou konprann bagay sa yo. Pèp Ayisyen ouvri je nou. Ou wè mwen menm, m te gen tout kalite pwoblèm avèk Jovenel Moïse. Men le fèt ke m fè yon politik modèn. Jovenel Moïse mouri may nan fineray li konn poukisa m te rayi sa Jovenel Moïse ap fè men m pat rayi kòm moun sa se politik modèn ok em ta swete lòt lidè yo pran sa kòm ebzanp nou pa bezwen rayi moun nou pa bezwen di nap tiye moun pou opinyon l nou pa bezwen fè sa retire vyolans nan politik retire map detwi w nou pa an n modènize bagay yo E sak fè wè le moun respekte m pask le map pale avek yo yo wè son lidè responsab moun yo jwenn nou ni pitit li frè l sè l fanmi yo pap jwenn jistis kounye a yo pa bezwen mete sa nan tèt ok men mwen menm sa frape m kòm moun epitou sa banm leson m pran anpil leson nan asasina Jovenel Moïse ok. Alò senatè nap fini avèk kesyon sa e nou konnen nan premyè vire w ou te fè an afrik la Ou te tranzite pa Lèzetazini, lè w rive te gen ti pwoblèm. Èske pwoblèm sa yo jodi a yo rezoud? E pa ti pwoblèm, gwo pwoblèm sko. Gwo pwoblèm. Monchè! Ayisyen yo te wè foto ak videyo, e sa fè lè m pati kounye a m pa wè pibye ni foto ni videyo ankò. Ki sa k pase? Palman nijeryen an resevwa m, sitou Sena Piblik la. Gon senatè k resevwa m lakay li, se li ki gen pi gwo bank nan peyi Nijè. Ò Nijè se premye se premye peyi ki pi fò nan kesyon ekonomi yo, nan aspè ekonomik yo. Se li ki pwisans ekonomik nan rejyon an, nan kontinan an. Lè yon senatè gen gwo bank sa a, e pa nenpòt ki moun, el resevwa m lakay li. Sena a resevwa m. M resevwa a, nou reyini avèk on, on, on, yon pdg ki gen yon liy avyon, li gen 5 liy avyon. Li di li pral fè yon liy avyon fè Amerik Latin, Ayiti. Ok. M al wè wa ki responsab kesyon petwòl nan eta Enugu. Ha! Yo dekore, on peyi ki gen 180 milyon moun, yo dekore tout peyi avèk bilbòd ki gen foto m avèk foto prezidan an. Ameriken wè ki akèy m jwenn nan peyi sa a. M ap tounen, yo di gade non Ti Mòy. Ti Mòy ou ale twò vit Ti Mòy. Ou pa ka fè bagay konsa Ti Mòy. Ti Mòy nan li poze w kèk ti kesyon la. Kiyès ki te fè kontak pou w avèk senatè w te reyini avè l la nan peyi Nijeriya a la? Kiyès ki te fè kontak pou w avèk wa a? Kisa nou di? M di nou konnen m p ap di. Te gon ayisyen pami yo mdi ayisyen pala ki yo konnen mpap di baw di si w pa di nap sanksyone w nap koupe viza w nap depòte w wap gen 5 an wap ka antre lakay nou e nap fèmen w nan selil mdi yo deside aprè 10 zè de tan yap poze m kesyon finalman yo yo fèmen m nan selil lan yo koupe viza epi nan maten yo voye m lakay mwen men sa pa vle di anyen. Se janw te fè bagay la. Nan fouye telefòn mwen. Bagay lafrik la k fè yo mal wi. Paske yo te met yon mit nan tèt nou. Yo te di nou lafrik se maladi. Lafrik se katastrof natirèl. Lafrik se mizè. Lafrik se lougawou. Lafrik se vye bagay. Epi yo te mete baryè diplomatik yo. Yo wèm tranche. M travèse tout baryè diplomatik yo pou m al an Afrik. Epi lèm rive Map rakonte yon senatè sa, senatè a di vini mojen challenge lakay mwen pou wè si se vre. Senatè m kwèl gen apeprè 11 machin lakay li, machin dènye modèl wi, bmw, mercedes, range rover, tout kalite machin. Li di men peyi ap di ki pòv la. Ebyen loksidan wè pou ayiti kòmanse ap pran wout sa, yo wè se pa jwèt. Yo pran pretèks pou yo di Se paske nou wè foto avèk madoulo ò madoulo gon bagay dròg an ayiti se ou kap jere pou madoulo mezanmi letènèl epi sa pa gen menm yon mwa mwa edmi de mwa menm madoulo te sanksyone pou li an m wè ameriken ajite avèl eske moun sa konnen sa yo vle an nou pale an nou pale lòt koze pwoblèm sa wap wè anpil fwa gen de moun ki envite nou. nou pa enterese. Se sa k fè, m te di, depi m ka ale Milo, m ka sikile ann Ayiti, yon viza se yon koutwazi yo ofè w, nenpòt peyi ki ba w li ka reponn li nenpòt ki lè. Se dwa yo pou yo defann enterè yo. Sa ameriken yo fè a, e sa l ye wi. Sa ameriken fè a, se bèl bagay wi. An! Ameriken gen Ayiti la, l ap voye vann pèpè, Ameriken k Ayiti la ki pa ki gen kote pou n fè diri yo elimine diri pa nou pou yo n ap fè plizyè fanmi ameriken a viv ak achte diri nan men yo ayisyen pa gen pèp manje diri konsa an gon ti bagay dous konsa la yo di rezèv peyi nou se rezèv yo epi apre yo kite yo vin devlope ayiti se nou pou mete gason sou nou fanm sou nou pou nou ini nou pou nou devlope peyi nou. Ebyen lè yo wè wap pran wout pou peyi an devlope tout bon vre ebyen yo kraponnen w si m te pran nan kou a yo tap fon di pran mwen m pa pran nan kou a papa m pa pran nan kou a. Le mot de la fin senatè. Mo de la fin ou pa ka gen yon lèdmi yon lèdmi epi wap bay lèt bèf e pa lèt bèf ou bay lèt rakèt pou bay lèm di w sa sa vle di Fò w pran desizyon pou w pa fè lènmi plèzi. Pou Ayiti, fò w pran desizyon ki pap fè moun plèzi, men ou pral pran yo kanmenm depi bon pou Ayiti. E mwen, m pa pral fè takotak sou ekran Telescoop. M ap di moun yo, m soti la Milo, m pa tiye pitit moun, m pa gen lajan fon Petwokaribe nan men m, m pa gen kòbona nan men m, m pa nan dwòg. Epa mwen ki bay zam nan peyi an toupatou m al nan eleksyon m pa bay zam milo tankou wè lòt moun ap fè l yo epi m wè ou leve maten medya sa a dwat a goch nan frap nan kò mwen Jean Charles mande yo poukisa m pa konnen alòske loksidan frape m. Anbasadè ap frape m, sektè ekonomik la ap frape m, epi m jwenn moun ki sanble m tou, epi y ap frape m an menm tan. Gen nan yo ki moun klas mwen k ap goumen avè m. Man, frape m non! Lè nou frape m, moun n ap defann oubyen nou kwè ki pral pase a, e pa li ki pral pase non! N ap remèt laboujwazi bagay la pi rèd, lè sa n ap kenbe peyi a an otaj. Nou menm tou ki fè sa a nou viktim, paske lavi chè, kidnapin rive sou nou tou. Kè tout Ayisyen kwè! Ariel paka ban nou sekirite, li paka ban nou CEP, nou oblije leve kanpe. Men! M te fè tout sa m konnen e m ap repete l ankò, depi m te jwenn wè m jwenn sekirite, m jwenn CEP, n ap di adelante. Men si m pa ka jwenn yo, mezanmi m pa ka rete bra kwaze paske pèp ayisyen ap mouri, ensekirite nan Kwadèboukè, ensekirite nan twazyèm nan, Pòtoprens anba kou, moun pa konn kisa pou yo fè, dola ap monte nan kò yo, lavi chè, Se pa moman pou n al devan bank ini e pou n al devan e bank mondyal, fo monetè entènasyonal. Non, nou pa bezwen ale la. Nou gen tan ranje koze nou pèp ayisyen. Mèsi anpil. Mèsi senatè. Mèsi anpil. Prezans nou enpòtan an enpòtan atravè nou menm lemond, gran piblik nan, sitou moun ki nan lwès yo ka viv evènman ki pral pase la jodi a nan Milo. Mèsi anpil. E m flate, m onore prezans nou ansanm avèk nou nan Milo jodi a. Mèsi anpil.